Ben sè Jean Lamedis ben ekoute Arel prod ou gentan rive lwen avèk nou mpa kwè w ka fè sa fòm di nou byen ke chanèl la li se pou nou donk se nou menm ki pou di sa nou vle epi gon lòt bagay ankò se ke anpil moun ap rele maten an pou di bon sak pase la Arel prod mwen w pa pale paske izo frape izo vilaj de Dye a wi depi yon ti tan mtap panse sou dosye sa e map pwofite jisteman pou m salye tout moun ki an Repiblik Dominikèn. e moun sa yo ki pran yon atachman tout afè enfayible pou chanèl sila. E answit map salye tout moun ki mianbalè, sè jan ki son trè trè trè zospitalye e anpil love pou nou nou menm ki nan mianbalè. Tande byen, nap kòmanse avèk dosye ki konsène Izo Vilaj de Dye. Genyen yon sèten de pwason ou pwazon kòm sa, zo pwason. Nou konnen ki sa k pase. Sa pwovoke yon veritable tole o sen de la sosyete. Sa pwovoke anpil kòmantè. L'acte posé par le commissaire Muscadin. Jounen jodi a la a, sa vin mete, m ta kapab di komisè la, Nan yon posture de one man show. Nan yon posture de superstar paske jounen jodi a la quand on parle de Muscadin se pa le pasteur, le commissaire ebyen eh ou deja di tèt ou w ap pale de yon superstar, de yon one man show. Lè Muscadin komisè la. te entèwoje sitwayen an epi aprè ben nou pa konn kisa k pase eske l touye l ou pa. Anpil reyaksyon. Men ekoute lòm ki sapèl Izo o nivo de Vilaj de Dye li te fè yon ti bout videyo pou kapab pale dirèkteman ak Komisè Muscadin. Nan emisyon ke n te fè a, nou te dekri sa n ta kapab rele trivyalite, awogans ki genyen lakay chèf de gang yo. Paske imedyatman gen yon aksyon ki poze, yo menm yo prè pou fè yon reyaksyon. E Izo te ale pi lwen pou l di ke, Ben ekoute, e si pa egzanp m sezi yon machin, k ap sòti swa Miragwàn. Epi sa rete la tout moun panse ke ben se te pou jwèt. Jounen jodi a la a, Izo pase a laksyon. Nèg yo pran 2 bis chaje ak moun, yo antre avèk yo nan Vilaj de Dye. Sa vle di kisa? Sa vle di lè nèg yo pale yo prè pou respekte pawòl yo. Mph yo prè pou respekte pawòl yo sa plis panse ke leta pa respekte pawòl li men mesye sa yo menm yo respekte pawòl yo sosyete a fini wi sosyete a fini jounen jodi a la wi yon nèg fè yon sòt de pretansyon paske l pat di ke li pral pran bis le fèt de di e si mwen menm mwen fè tèl bagay epi nèg la pase a l aksyon wi. M pa bezwen di w pou nèg la te di l t ap fè. Kounye a la a, lè l fè sa a, nou konn kòman sa rele? Se yon veritab pwovokasyon alega di komisè Muscadin. Sa vle di ke isit nèg pa respekte otorite. Men ekoute mwa je me demande si Izo te nan Miragwàn, èske l t ap gen tout pouvwa sa a? E kesyon n ap poze. Men jiskavan nou ale pi lwen, Ann kite izo pale. Ok ok Nou tiye yon inosan pandan nou tiye inosan an Nou di e soldam li ye li rele zo pwason se pa vre zo koulèv tout zo sa yo se pa vre kounye a ou rete ou menm kòm yon komisè wap fè yon pakèt bagay wap tiye yon pakèt inosan nan miragwàn dèyè moun nan sot vilaj de dye tiye li pa vre. Dima kilè dima kilè nap vin pran yo muscadin dima kilè wap vin pran yo ma de machine moun avèm la moun gen ak gang gwo valè nan lòt chanm sa map tann ou. Izo a parle Mwen banm di yon bagay izo Petèt ke leta ka vle pa pale avèw Petèt ke ou ka gen de moun ou de mèch avèk yo nan leta Ou ka petèt ap tann yon apèl pou di ben ekoute vwala se ke tu dwa fèr izo Mwen m vle ke moun sa yo Ou libere yo san yo pa grafouyen. Paske banm di nou yon bagay, moun vilaj de Dye, menm lè anpil moun konn ap fè emisyon pou dire ke ben ti bebe pa inosan nan zòn sa yo. Anpil moun nan vilaj de Dye ta dwe pase Carrefour. Se pap yon pwoblèm si yon moun legal depil pa yon bandi, li sòti nan vilaj de Dye, li rive Miragwàn, yo pozel, yo ka pozel kestyon. Komisè a ka poze l kestyon, men li kapab fyè pou l di ke li se moun Vilaj de Dye, paske l pa nan bagay ki wong. Anpil moun ki anndan an, yo pa nan bagay ki wong. Moun sa yo tou ki sòti Miragwàn, se pa yo menm ki otorite, se pa yo menm ki chèf. Oke! Donk, se yon sòt de presyon egzèse, oubyen yon sòt de pwovokasyon ki fèt kont Miskaden, ebyen m panse ke sa sarèt la. Donk ou moutre pouvwa w mouche Izo. Ou moutre ke w se chèf. Ou moutre ke w pa gen limit. Ou moutre ke kòmsi peyi an se yon peyi tout bandi fè sa yo vle ladann. Pa gen pwoblèm jiske la. Paske pa gen leta. Men ekoute, tanpri souple, moun sa yo voye yo ale jan yo te vini an. Paske ou pa bezwen oblije tann ke se Muscadin ki vin chache yo paske li pa nan jiridiksyon l m pa kwè l ap vin chèche yo e l te di ke si pou l vini nan vilaj la ebyen men ki sa pou yo ta fè pou li men m pa kwè moun sa yo yo konsène pa rapò ak sa k te pase a yon endividi tonbe petèt yon bandi tonbe on sè pa men ekoute moun sa yo fè pati de popilasyon sivil la se de moun ki ta sipoze jwenn menm pwoteksyon bandi yo. Ok! M panse m klè sou dosye sila. Pandan n ap anrejistre emisyon sa a, gen yon aksidan ki fèt nan zòn Okap. Yon bis jòn k ap travay nan pak endistriyèl Karakòl la, ebyen fò n di ke l fè aksidan deja gen yon mò. Foto a deja disponib e la videyo an menm tan. Men se toujou grav paske sa on pe aple sa ensekirite woutyè. Yè oubyen. Woy Seyè, mwen te pwomèt nou m ap vin avèk yon ti dosye sou Gran Ravin pou nou, avèk Ti Bwa. Le dosye sa konsène Jonatan. Ok. Jonatan, nou sonje sitwayen sa a ki li menm te nan Gran Ravin epi misye al jwenn Krisla. Antre li e Krisla gen yon veritable fusionnement. Paske, m ta kapab di misye se te youn nan bra dwat Kris la. Nou konnen ki sa k pase, yo pran Jonatan. M gen de vèsyon k ap sikile sou Jonatan. On m'a fait croire que Jonatan serait mort. Epi gen yon lòt vèsyon k ap sikile kòmkwa Jonatan ne serait pas mort. Men de tout manyè, sa ki enpòtan, kit Jonatan mouri, kit li pa mouri, yo mande kò Jonatan. Kris la vle pou l ta jwenn kò Jonatan. E pou sa, Nèg yo ap negosye. Gen yon sòm de 200 mil dola ayisyen nèg Gran Ravin yo mande. Sa se yon premye eleman enfòmasyon. Epi gen yon lòt eleman enfòmasyon ki fè kwè ke nèg yo ta mande 300 mil dola pou kapab bay kò Jonathan. Paske Jonathan se te yon moun ki te, m ta kapab di, enpòtan anpil pou nèg Krisla yo. Donk, mannèv ap fèt pou kouwèl ye la a. pou wè nan ki mezi yo ta kapab rekipere Jonathan. Tèt chaje wi la a. Tèt chaje. Bon si l te vivan l t ap enpòtan anpil men m pa kwè yon kadav enpòtan anpil non men non paske pa bliye nèg la gon jan l t ap fonksyone se te bon zanmi l e nèg yo te konn ap fè aktivite yo ansanm ebyen jounen jodi a la a nèg yo bezwen pou kapab rekipere kò Jonathan.